Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon mezanmi fòm di nou ke kotem ye la humm se yon kote nou pata kapab imajine men mwen oblije mete tèt mwen deyò jisteman poum kapab pote emisyon sa pou nou bagay la rèd pou moun nan bouklin mezanmi bagay la rèd. M mete vwa m ansanm avèk vwa moun nan Bwouklin pou nou kapab fè eko ak pèn yo, ak doulè yo paske nou pataje pèn ak doulè moun ki ap viv nan Bwouklin. M ap mande m poukisa Ayisyen vin mechan konsa? M panse ke se t ap yon ilizyon e se t ap mechan anpil de ma pa si m pa fè emisyon sa la. Mwen oblije anrejistre emisyon an trè ta dan la sware pou m kapab lage li bonè bonè nan maten. Premye bagay m ap kòmanse, m ap kòmanse avèk SOS sa. SOS, SOS, SOS. Pèp Bwouklin, pèp Site Solèy an danje. DGLB pran responsabilite w. Gen anpil materyèl lapolis ki nan men gwoup gang je 9 yo aktyèlman k ap teworize. Pèp Solèy la, se sou konplisite plizyè gwo chèf nan wo kòmandman polis la, si w pa aji vit, tout sa k pase ou k ap responsab. Pa bliye ke nan moman nou ye la, se yon gwo batay je nèf ansanm avèk je pèp. Je nèf mete tou sa li genyen kòm pwa nan balans lan pou kapab kraze Bouklin nèt. Dan lasware di vandredi. Batay la kòmanse, e batay la vrèman myèl antre lè 2 gwoup. Kote ke nèg je nèf yo genyen, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, anpil materyèl leta nan men yo. Premye kesyon nap poze tèt nou, si se te je pèp ki te genyen l, nou tap poze menm kesyon sa. Si te lòt band ame ki te genyen li. nou tap poze menm kesyon sa. Se pa nòmal. Sa konn rive anpil fwa ke lapolis mete tèt yo ansanm avèk yon gwoup de gang pou kapab demantle yon lòt gwoup. Men sa kap pase a la, li twòp pou nou. Mwen santi mwen vrèman dezarsone. Lè map tande ke ti bebe ap pran bal. Granmoun ap pran bal, tout moun ap pran bal nan Brooklyn. Nèg yo boule anpil kay. Nèg yo itilize bako lodè ki nan men yo pou kapab atenn objektif yo. Kiyès ki bay bako lodè sa yo? Daprè rapò rnddh, se Centre National des Equipements, CNE. Donk, nèg G9 yo genyen tout materyèl nan men yo pou kapab fè sa n ta kapab rele yon sòt de. Karnaj nan Site Solèy. Fò m di nou byen, avan ke nou vini avèk bilan, petèt nan pwochèn emisyon ke nou pral fè, sa k pase Site Solèy nan sware vandredi 15 jiyè a, se yon masak. E nou swete ke òganism k ap defann dwa moun yo pran lapawòl sou kesyon sila a pou denonse sa k pase a. Si otorite yo te konn ap tande RL Prod, nou pa t ap rive la. Wi nou pa tap rive la paske bagay yo vreman triste m konnen anpil nan nou pral di ke oo misye ap defann je pèp men gon bagay pou nou konprann mezanmi mwen m toujou aranje mwen bò kote popilasyon an eske nou konprann se popilasyon an ki pam what the hell de je 9 what the hell de je pèp tout se menm bandi yo sa pa enterese m men ekoute lè bal ap tire popilasyon sivil la ap pran bal. Ti bebe ap pran bal, y ap boule kay yo, y ap kraze kay yo. Mezanmi, souple, èske m kapab aksepte yon bagay konsa? Se moun Site Solèy mwen ye wi. Se la mwen leve. M ta kapab di m pase yon bon pati nan vi mwen nan Site Solèy. Menm lè nou rive nan yon moman kote ke bandi oblije fè m kite Site Solèy. M gon pakèt bagay m ta kapab di sou konsyans mwen. M pa anvi di nou yo paske. Tout sa ki rive, mwen asime responsabilite m, paske m konnen, depi lè m te kòmanse ap fouye bouch mwen nan batay nan Site Solèy, mande nèg yo pou mete ba lè zam, obyen pou itilize zam nan kont moun ki mete l nan men yo a, m konnen m te gentan anfas nou mesye, men ekoute! Ekoute mesye! Nou gen yon ti kal moral lakay nou, kòman nou santi nou mesye lè nou ap touye ti bebe? N ap touye granmoun, n ap touye timoun, n ap boule kay, n ap kraze kay. Kòman nou santi nou mesye? Waww! Sa fè mal anpil. Sa fè mal anpil e se te menm jan an tou pou lè Gabriyèl ap mache sou anpil lòt zòn nan Site a. M toujou di sa. Sa pa rive souvan men fò m di nou ke jodi a la a nan sware vandredi a, M fon pase legliz pou m al fon kout priye pou site solèy paske bagay la vrèman grav m pèdi vwa wi non wè m pèdi vwa m gripe anplis men m pèdi vwa paske m pa wè kòman m ka pale ankò moun yo rele non yo di non ke bagay la vrèman tris pou yo yo pa ka viv ankò nan site a son kanaj ki fèt nan site solèy menm lè demen si Dye vè ou ta tande yo di w se de twa grenn moun ki mouri. Men fò m di nou ke anpil moun pèdi lavi yo nan batay sila. Babekyou, Ti Junior, Tayson, Matyas nan Boston, Iska nan Belekou, men li. Men revolisyon an. Men je nèf. Men sa n t ap pale a. Donk, jounen jodi a la a, tout moun wè ke kesyon pou w sove popilasyon an se manti paske zam ki nan men nou an, nou itilize l pa rikochè kontre lapopilasyon lokal. Jounen jodi a la anpil moun nan Bwouklin ap rele anmwe e nou menm nou kontinye ap pouse yo bal. Batay la entans anpil o pwen ke anpil moun ki nan Sat ap tande bri bal, bal ap pase sou do kay yo. Anpil moun ki nan Douya, moun sa yo pa konn kisa pou yo fè. Gen moun, bal ap pase tou pre yo, yo kouri antre anndan kay, yo kouri al kache anba kabann. Gen moun ki nan blòk kote m te rete ki se Jakomen, moun sa yo oblije kouri. yo pa konn kisa pou yo fè. Bal ka Gabriel ap file moute, bal je nèf ap file desann, touye ti bebe, touye granmoun, touye timoun e anplis yap boule kay, yap kraze kay. Fòm di nou ke pandan batay la kòmanse a, Gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki di ke ta genyen 2 sòlda pou Izo ki tonbe e nèg sa yo yo pran zam ki te nan men yo a. Lè m mete dron mwen anlè ebyen gen yon lòt enfòmasyon m ta kapab di se yon kontre enfòmasyon ki di se pa ta vre. Men ekoute Gabriel fè anpil mò. M te pale nou maten an de yon sèten de Rigel. Rigel sa a m ta kapab di se yon gwo sòlda pou Gabriel. Misye pran yon bal nan pye, le fèt ke li pa ka jwenn swen, ebyen li tonbe. Bòn chans Rigel. Kontinye wout ou. Kounya la, pa gen kesyon bandi ankò. M te pale nou de yon sòlda nan je nèf ki rele Mèsi Dye, nèg tè nwa, misye bwè dlo bouch li. Men nan lasware, paske sa m ap di nou an se te depi nan lajounen, nan lasware batay la vin pi entans. Genyen nèg je nèf yo. ki yo menm itilize bako lodè ki nan men yo ebyen pou kapab kraze var Gabriel men fò n di ke nèg yo touswit dan la matine yo te gentan erije yon lòt var. Genyen yon prensip m ta kapab di ke nèg je nèf yo pa mete an aplikasyon se yon prensip trè mistik prensip mistik dan le sans ke lè nèg Gabriel yo touye de twa sòlda pou nèg je nèf yo ebyen yo pran kò yo. Sa yo gen chans rekipere, yo fann yo, yo mete bal anndan yo. Bal sa kouve, ebyen se yon bal ki vin monte. Nèg je nèf yo aparaman yo menm yo sanse pa fè sa. Epi gon lòt bagay ankò, nèg yo fin kraze va a, nèg Gabriel yo pran va a rapid ankò. Kesyon moun ap poze tèt yo pou kwè li la, èske nèg Gabriel yo ap goumen avèk dyab? Ebyen batay sa son batay m ta kapab di nan yon faz trè mistik. Èske nou konprann sa m ap di nou an? Pandan m ap denonse a tou, m ap ba nou eksplikasyon. Nèg yo ap jwe mistik. Anpil mistik atè a la a. Èske nou konprann? Donk, e nèg je nèf yo, yo pa aksepte moun sèvi ak telefòn nan moman sa a. Il était 8 heures 40 Boston, anpil lòt zòn ki kòmande pa je nèf. Genyen de nèg k ap pase la a. ki di Telefòn pa itilize e nan men nenpòt moun yo jwenn yon telefòn y ap bat ou y ap touye w. Tout sa a m ta kapab di mesye se yon fason pou n mete pèp la nan ti soulye l. Menm moun ki bò lakay nou, moun ki pa konsène kesyon lagè, nou ap fè gwo presyon sou yo. M konnen tout presyon n ap fè yo Se paske RL prod ap bay enfòmasyon hein RL prod konnen tout bagay yo mesye nou pa bezwen bat kò nou mwen m se timoun site a m ye m konn tout sa kap pase e nou pap janm konn arab yo dèfwa nap chache arab epi m la anba pye nou an se mwen ki gwo arab la paske sètèn fwa lèm balanse dron mwen m pa jwenn m konn mete pye m atè a men mesye fòm di nou byen nou sadik anpil nou mechan anpil nou kriminèl anpil. Map mandem eske gon lè kap rive Bondye pap poze nou kesyon pou di poukisa nou fè tout krim sa yo nan site solèy a bè wi Bondye ap poze nou kesyon kanmenm paske chak jou m toujou priye pou nou m pa mande mal pou nou men m mande pou nou chanje m mande pou pèp site solèy moun lakay mwen viv yon lòt jan nan lè sa nèg ap pase pou di telefòn pa itilize depi yo jwenn yon telefòn nan men moun ebyen. Yap ekstèmine w. Poukisa? Poukisa mesye? Poutèt map bay enfòmasyon yo? Map toujou konnen. Ou wè nan lè nou ap pase nap di telefòn pa itilize a, m gentan kapte nou lontan. Sa vle di, nou moutre vrè vizaj nou. Menm moun bò lakay nou, m ta kapab di nou se veritab opresè pou yo. Se pa serye sa. Se pa serye. M pral pale a chak grenn nèg tou talè. Men fò m di nou ke mesye, arete sa. Pandan batay la rèd la la a mesye fò m di nou ke nèg je pèp yo fè yon kòl konferans. Ti Lapli, Izo, nèg Belè yo, ebyen fò m di ke gon grenn nèg ki kanpe nan batay sa depi lè l kòmanse pou kapab sipòte Gabriel, non li se Izo Vilaj de Dye. Anpil lòt nèg, ebyen, se tounen y ap tounen an derizyon. Petèt ke yo pa konnen ki kote pou yo atake, men, se sèlman Izo ki kanpe kòm veritab alye pou nèg je pèp yo. Fò m di nou ke, nan kat batay sa yo, nèg je nèf yo pi soude. Nou wè lè nèg 400 mawozo yo te atake chen mechan, yo te mete li nan ti soulye l, ebyen nèg je nèf yo te fè tou sa yo konnen, Yo te vini pou te kapab ede chen mechan nan batay la. E yo vini yo goumen, menm lè lapolis te pote yo sekou, men yo rekipere zòn yo. Kounye a gen yon lòt enfòmasyon m ap ba nou. Si nèg je nèf yo genyen bako lodè nan men yo, poze tèt nou kesyon, èske pa gen yon sètèn konplisite antre le gouvèneman, dirije pa Ariel Henry ansanm avèk bandi sa yo. Tande byen wi sa map di nou an. Nan aprè midi vandredi an, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, genyen yon sèten de Rosemond Jean ki li menm parèt sou yon zo reken ki pote minisyon nan zòn bò Asiri a. Humm! Tèt chaje mesye. Rosemond Jean ou nan bagay sa a tou frè? Ebyen Munisyon tonbe pou nèg je nèf yo e moun kal rekipere munisyon sila a se yon sèten de Tayson. Sa vle di tout moun ap mete pwa yo nan balans lan pou kapab fonksyone. Petèt kounya a. On moun kapab poze tèt ou kesyon pou di, èske pa t genyen sa n ta kapab rele yon sòt de konplisite antre mesye je nèf yo ansanm avèk prezidan Jovenel Moïse pa rikochè? Paske, quand on parle de je nèf, ou wè tou senpleman Magalie Habitant. Men ban m di nou byen, on moun ki ap soutni on gwoup gang nan batay sila a, m ap di je pèp oubyen je nèf, èske ou pa santi ke Yon jou ou lotr, w ap anfas popilasyon an. Ben wi, nou oblije poze tèt nou kesyon sa a. Rosemon Jean, Enfòmasyon an tonbe? Mwen m pa kwè. M pa kwè sa. M p ap janm kwè sa. Sinon, euh. Si w ta fè bagay sa a, konnen ke ou se yon mechan o premye degre. Ban m di nou byen. Humm. Ban m tou vann tèt mwen. Paske m konnen, Gen bagay depi m di yo, aparaman gen nèg ki pral reponn, gen nèg ki pral fè konferans pou laprès pou pale de mwen. Kisa yon nèg ka di de mwen? Petèt ke nèg la pral di ke m ap soutni GEPEP, men non m p ap soutni ankenn gwoup gang. M ap soutni popilasyon an. M ap defann yon popilasyon ki an danje. M te toujou fè lè Gabriel ap atake nèg yo pou m defann. Pa bliye nan yon premye tan nou te di ke m se manm G9. Jounen jodi a la, gen nèg ki kòmanse ap fè kòmantè pou di ke ebyen RL Prod ap soutni je pèp. Non! M ap soutni pèp la de preferans. Konprann byen. E ban m di nou, chache dosye. Mete dosye sou do m. Konprann? Chache dosye. Kisa yon nèg kapab di? M son nèg m t on ti pòv, m leve nan Site Solèy, edikasyon m fèt nan Site Solèy. Kisa w ka di ankò? M ta renmen konnen kisa w ka di. Al chache dosye! Liv la ouvè mesye. Al chache dosye. Paske m konnen isit nan peyi Dayiti, nèg pa mal pou taye bonèt. Lè yon moun ap pale byen, ebyen, y ap chache dosye pou mete sou do w. M gen tan vann tèt mwen deja. Pèsòn ne me konè mye ke mwa. Ok? Epi ban m di nou byen, si m te yon moun ki t ap fè move bagay, ebyen, m t ap gen zam nan men m, m t ap antre nan bandi. Men ban m di nou byen, m Site Solèy, te gen tan gen bandi. Se wout lekòl m te pran. E fò m di nou byen anpil ti jèn ki gen zam nan men yo pou kwèlye la a, patikilyèman anpil ti jèn ki nan je nèf, m te toujou ap ba yo konsèy pou m di yo kite zam nan. M disyade, m toujou ap disyade yo de lespri sa a pou yo pa kontinye manyen zam. Men mesye ban m di nou byen, nou mechan wi, nou mechan. M pa konn poukisa n ap batay, men poze tèt nou kesyon sa a pou n di poukisa. Bòs Bab? Iscar Gabriel Jepep Ti Junior Lasalin Micanor nan Waf Jeremi Tayson Bò a Syeri M ta renmen konnen poukisa Paske banm di nou yon bagay mesye Jounen jodi a la Site Solèy se yon sèl Men nou parèt nou divize l Gabriel responsab Nèg je nèf yo responsab Depi lontan Gabriel te konn ap voye bal sou Boston. Sou epòk Ti Ougan, m toujou ap di sa, Ti Ougan te deside rete nan lojik lapè a. Èske nou konprann? Li pa t vle al nan afwontman. E a sèt epòk Site Solèy, m ta kapab di, li te rete poze pandan twa a kat an. Men jounen jodi a la a, Kowalisyon Je Nèf, Kowalisyon Je Pèp bay Site Solèy anpil pwoblèm. Ban m di nou byen. Je vous pose cette question Jimmy Chérizier Je vous pose cette question Andry Sisca Menm si je sais que Tu ne m'aimes pas Tayson Map poze w kesyon an tou Anpil nan nou Matyas Gen non m pap site paske Yo te konn al fè presyon nan yon seri de zòn Ke mwen rete Yo pa fè presyon ankò Donk gen non m pap site Men mesye Nou pa di tèt nou poukisa n ap batay la? Nou pa di tèt nou poukisa n ap fè tout masak sa yo? Ede m konprann, paske mwen menm yon ti jan pèdi, m nan konfizyon. Latristès anvayi m e m nan konfizyon paske, Latristès, Poukisa? Paske, m wè anpil moun ap mouri nan Site Solèy. Konfizyon paske, m pa konprann poukisa n ap batay. Èske nou konprann? Hee, mesye! M pa wè sa m ta di ankò non. M pa wè sa m ta di ankò. Vouzèt bandi, vouzave dèzarm e. pou n te ekstèmine m. Men Bondye pi fò, m toujou gon pa avans sou nou, paske se sèl mwen menm ki la pou m pale pou Site Solèy. Se sèl mwen menm ki la pou m denonse sa k ap pase nan Site Solèy. Èske nou konprann? Retounen nan nou menm. Premye bagay, poze tèt nou kesyon, pou ki sa n ap batay? Pou ki sa n ap touye tout moun sa yo nan Site Solèy? E pou ki sa tou nou ta anvi detwi Lavi RL Prod? Gen bagay m konnen. M pa menm di yo sou chanèl la paske m konnen fanmi m ap choke. Men m pa vle fanmi m choke. Lè m konnen yo, m ankese yo poukont mwen. Yo fè efè sou mwen poukont mwen. Hay mesye. Nou mechan mesye. Nou mechan. Nou mechan. Gon bagay nèg yo toujou di, Theriel Thelus. Tchenbe rèd Morvan kenbe la anpil jounalis ki aletranje paske yo toujou di nèg ki rete an ayiti yo se de gang yo ye se pa vre non mesye se pa vre se pa vre m ka deside rete pou m fon batay sou tèren m pa gang m pa bandi e m pap janm gang m pap janm bandi. Nou konprann? Men m ka deside rete toujou nan peyi a an atandan pou m goumen sou beton an. Paske mwen menm mwen se yon Woben Dèbwa. E jounen jodi a la anpil fan sou RL Prod nou jwenn repons lan. Anpil nan nou kap mande m pou m kapab parèt tèt mwen sou chanèl la. Men sak fè m pa parèt. Paske nèg yo bra yo long anpil. Sim parèt sou chanèl la, menm lèm tal kache yon kote, yap gen kontwòl mwen. M te konn parèt, men mwen retire tout emisyon m te konn parèt yo. M te konn patisipe nan yon seri de dosye kote ke imaj mwen parèt, mwen retire yo. Mwen retire yo e m chanje konplètman. Se pou m di nou ke anpil nèg ap chache m, je pèp pa renmen m, je nèf pa renmen m. Pèp la souple si je nèf pa renmen m je pèp pa renmen m poukisa nou oblije ap atribye m ak youn nan gwoup sa yo tou de se gang tou de se malfektè tou de se kriminèl notwa kriminèl andursi souple tanpri souple pa mete ankenn etikèt sou do m ni je nèf ni je pèp paske m pa youn nan yo m sèlman ap defann yon popilasyon dan la sware di vandredi bal. pasi pala nan Site Solèy. Ti bebe mouri, granmoun mouri, jenn moun mouri, se sa m ap di nou an. E mesye, fò m di nou byen, lè nou kenbe yon pèp konsa kòm vilgè animal, yon jou kou yon lòt, pèp la gen pou l revòlte kont nou. Pèp la gen pou l pase alaksyon. E lè sa a nou pap kapab reziste paske revolisyon sitwayèn nan, se li k ap anwout. Tout nèg ki t ap pwone fos revolisyon yo, y ap gen pou yo On jour ou l'autre fas ak popilasyon an. Halte la c'est de guerre ki pap itil nou anyen. Guerre de territoire, guerre politique et certaines fois de pti solda ki yo menm nan batay sa a, yo pa konnen poukisa yap batay. Arrete l'effusion de sang au niveau de Cite Soleil. Se mwen menm ki ka pale e map pale paske menm moun ki yo menm nan Boston, Ki ap apiye je nèf. Menm moun ki nan Belekou k ap apiye je nèf. Yo di ke se yon kanaj, se yon masak ki fèt o nivo de Bwouklin. Petèt ke òganisme k ap defann dwa moun yo pa kapab vin ak yon chif. Men ekoute, bagay la rèd. Bagay la rèd. Ke tout bagay kanpe mesye. M pale avè nou. M ap kontinye pale avèk nou. Jiskaske. mwen rive nan tonbo a. Paske m konnen ke nou pa renmen m, n ap kontinye pa renmen m. E mwen menm m ap kontinye preche dan le dezè. Petèt ke yon jou, n a fini pa rann nou kont ke RL prod sa l t ap di yo se verite. N ap kite w avèk mèt Arnel Remy epi aprè n ap tounen pou kapab boukle. Pè, mwen salye tout telespektatè k ap gade m ak k ap tande m. Alò, nou menm nan nivo kabinè Advocatus, jodi a nou pran desizyon. Fèmen kabinè an se an siy de pwotestasyon pa rapò a klima ensekirite, klima kidnaping, klima vyolans k ap fèt anndan peyi a. Alò, poukisa n fè l? Se paske nou menm kòm avoka, nou se yon aktè anndan sosyete sivil la. Sa vle di nou pa gen fòs represiv nan men nou. Nou pa gen fòs zam nan men nou, nou pa gen lapolis nan men, nou pa gen lame, men kòm aktè ki kontribye, kòm aktè ki travay andan sosyete a kòm avoka, nou di se meyè fason pou nou fè tande vwa n kòm avoka. E mwen menm jan m te di la, m te envite anpil kòlèg fè fè de menm, m te envite anpil konfrè fè de menm paske koute, si w pa fè de menm se sou w l ap rive, si w pa moute kòlè w se sou l ap rive, se sou yon fanmi w, se sou yon pwòch ou, E wap konprann ke o nivo de Site Solèy, o nivo de plizyè zòn Drouillé, Arborepo etc. Nou wè sitiyasyon konplike, nou wè moun ap mouri, nou wè moun ap viktim e bagay la vrèman grav. Donk poukisa nou fèmen kabinè a se paske nou bouke, nou an kòlè, nou vrèman fristre, nou egzaspere pa rapò a sa kap pase la. Kidnapping nan pran yon volim la tèt chaje, y ap mande moun yo dè montan ki farawonik, y ap mande moun nan yon montan ke li pa janm travay pou l jwenn kòb sa a. Donk nan sa m panse ke se nou menm kòm avoka ki ka mete presyon sou leta, mete presyon sou direktè lapolis lan pou n di koute, mwen menm m pa deside travay paske m pa santi m an sekirite. Bon sa ka rive ke pandan map sot nan kabinè yo pranm tou, m pa an sekirite. Sa ka rive fò lòt moun ap sot travay yo pranl tou. Sa ka rive gon lòt moun ki sot nan yon aktivite kèlkonk yo pranl. Men kounya la, lè yap pranl yap mandel dè montan epi peyi a fèmen pa gen sekirite pa gen anyen. Donk se yon fason pou ensite popilasyon konprann gravite fenomèn kidnaping sa epi yo leve kanpe pou yo di non. A fenomèn kidnaping nan, non a fenomèn ensekirite a. Men, men tande, yon inisyativ konsa te ka fè plis kwa si se ansanm avoka ou te fè l. Ou fè l poukont ou, di nou, poukisa se Bon, e, solitè ou? ou ap konprann ke gen plizyè avoka ki gen dwa pa rantre nan lojik la. Alò, mwen, m te envite lòt konfrè yo, m te envite anpil lòt moun fè l. Bon se sur ke tout gen volonte yo, tout gen mpa konnen desiderata yo sa ou vle an, men si yon moun pa antre ladann tou bon ke mpa mpap repwochel, mpap kondanel. Men sepandan, petèt ke yon jou ya di ke Arnel Remy fut l'un des avocats à avoir posé un acte pou montre sa frustration, sa colère par rapport au phénomène de kidnapping. Donc il n'est jamais trop tard pour inviter les autres confrères à le faire. Mte pale avèk yon lòt avoka ki te dim. Wi lap fèl mèt palvin li te dim wi lap fèl donk m santi m konnen gen anpil lòt avoka kap fèmen biwo yo paske yo bouke yo pa an sekirite donk alò se popilasyon an nou vle ankouraje leve kanpe e nou byen kontan ke nou wè diran semèn nan la popilasyon dèlma ke map felisite pi patikilyèman tout anndan peyi an, moun yo leve kanpe paske yo santi ke yo pa kapab ankò. M ap gade yon videyo yon dam k ap kriye, yon dam k ap di nou bouke, nou pa kapab ankò, mamit diri, chabon, dlo, tout bagay monte, lavi chè a rèd, tout sa se ensekirite. Imajine w, lavi chè nan kò nou, ensekirite nan kò nou, kidnaping nan kò nou. On dirè ke pa gen moun k ap dirije, pa gen solisyon. M ap toujou di l, si pa gen solisyon, si. Pèp la pa jwenn yon soulajman, ke moun ki la yo vire do yo ale bay lòt moun ki ka pote eleman de solisyon. Pou mèt lan rele. Alo, ensekirite a, tout moun konsyan de li, tout moun ap plenyen de li. Men, fwon komen an pa janm ka fèt pou pote repons. Di nou, kòman konprann sa tout moun nan kwen pa yo ap plenyen pou kont yo, men pa gen yon fwon komen ki fèt pou fè fas ak fenomèn sa? Alò, w ap konprann ke youn nan eleman ki alimante ensekirite a, se kesyon sikilasyon ilegal zam anndan peyi a. Konprann byen. E pèmèt mwen felisite travay kap fèt pou m pa konnen pou bloke pou sezi zam yo etc se trè enpòtan menan pou w kòmanse pa w konbat lensekirite nòmalman fòk ou bloke sikilasyon zam zam ilegal etc zam kap antre nan pò nan ayopò se trè enpòtan menan pou w konbat ensekirite an fò w ranfòse lapolis fò w ekipe lapolis lapolis ne dwa pa èt souzekipe lapolis dwa èt sirekipe ebyen nan sans sa. Nou menm, kòm avoka nou di ekoute, polisye yo gen volonte, polisye yo riske, polisye yo pa one, yo pa dòmi, yo nan tout operasyon tout lè, men kounya la 1 fò w antreteni yo, fò w pran swen polisye a, fò w byen peye l, fò w okipe madanm li, fò w peye kay li eksetera pou li li ka vwe li menm a travay ke pral fè a. Tout otan ke leta pa ankadre otorite polisyè yo, tout otan ke leta pa pran swen Otorite polisyè yo, m ba nou garanti ke nivo de kyetid despri n gen, nivo de sekirite n bezwen n pap jwenn. Il faut ke yo pran dè dispozisyon konkrèt a savwa mete mwayen, mete dè mwayen sofistike, mete, pèmèt ke polis la itilize. de la technologie de haute gamme pou pèmèt ke yo kontribye nan fenomèn ensekirite a. Tout otan se ti grenn cha k ap pann kawotchou, k ap gen pann transmisyon, k ap gen lòt pann, nou p ap rezoud li. Fòk gon fon komen, fòk leta konnen ke lapolis a bezwen ekipe pou ke li ka konbat gang yo, konbat bandi yo. Ok, dosye palè de jistis, sa gen yon mwa m kwè, Depi bandi te fè aksyon sou palè d'jistis Pòtoprens, ou te sove de justès. Di nou, ki ki sitiyasyon palè d'jistis Pòtoprens kounye a? E sa k'ap fèt pou relokalizasyon tribinal la ou t'ap mande depi kèk tan avan atak la te fèt? Bon, e w'ap konprann byen ke 10 jiyè a la sot fè yon mwa depi bandi atake palè d'jistis la. Rien n'est fait. Jiskaprezan rien n'est fait. E jiska prezan bon malerezman nou wè gon minis anndan gouvènman ki di se fo nouvèl. Bon nou di tèt li petèt ke son minis ki nan lòt mond, son minis ki petèt ki sou lefè d'un gwòg, ki sot pran yon gwòg sot bon m pa konnen yon klere tèlman high level, sa vle di klere ap aji. Sa vle di si yon nèg kanpe nan figi moun li ka di w sa, donk li pa respekte moun 1, li pa respekte laprès 2, e li pa respekte kominote nasyonal entènasyonal la. Nou menm kòm avoka, enben se mwen k ap bay manti a. Di pou bon plezi machin mwen kraze, m ta kanpe m ap bay manti tèt mwen ki di ke machin kraze. Mwen m panse ke se malonèt. M panse ke yon deklarasyon konsa montre a ki pwen jistis nan yo pa pran l an konsiderasyon. Yon deklarasyon konsa krache. sou libète moun yo k anndan prizon an, yon deklarasyon konsa krache su privilèj ki rele dwa daksè a lajistis la. Si w wè minis kitèl, minis enteryè an di w se fo nouvèl, òke minis enteryè se li k ap asire sekirite enteryè leta di li pa konn si palè jistis gen bandi, poukisa komisè Lafontan te oblije mande 3 blende pou l al anba a? Poukisa yo remake chèz palè jistis ap vann channmas? Sa di fò l okouran de sa yo tou. Mwen m panse. Fòk nou gon lòt leta, fòk nou gon ekip lòt moun ki ka panse leta. Se pa de nèg ki la ki vin jwi de privilèj, de eksetera, men fòk gon lòt moun ka panse leta, e fòk gon lòt moun ki ka pote yon lòt solisyon a leta. E sa kap fèt la la, jistis nan ajenou, prizon Popilasyon kansè la ap ogmante, moun pa ka jije, avoka pa ka travay, moun pa ka jwenn sèvis, donk peyi a fèmen, donk se nan nesesite pou nou menm, pou ou menm kap gade m la, kap tande m, pou kontribye, pou pran, pou patisipe a vi politik aktiv peyi a. Paske tout otan ou kite se moun sa yo kap dirije nou, peyi a ap efondre, jistis la an mal makak, e kiyès kap peye pou ka sa, son fanm ou, son fanmi, son zanmi m. kap peye pou Garcia. Il faut un autre groupe d'hommes pou faire de la politique serieuse dans ce pays. Tout otan se nèg sa yo la m baw garanti pa gen anyen anyen kap chanje. E nou menm kòm avoka defenseur de la justice haïtienne m panse ke li extrèmman enpòtan pou ke batay pou redore blazon justice lan li enpòtan e lap enpòtan lè n kòmanse pa mande relokalize kòrèkteman palè de justice lan. Voilà. Pou relokalize eske ou okouran gen demach kap fèt oubyen gen. Gen imèl ke deja yo deja ap egzamine pou fè zafè sa yo. Bon, e, sa fè lontan, m te bay blag sa. Yo di m, e, Minis lan mete yon koutye ap chache kay Morne Steven. Bravo, se vre. Minis, Minis lan mete yon koutye ap chache yon kay. Donk, genlè koutye a genlè mande twò chè epi yo pran lòt koutye. Donk, e. Nap tann men men se poum diw bagay la komik paske osen menm de leta ya pa de kontinite ou kwè se minis ap kanpe sou radyo ki dil meton se yon konpayi imobilye yap chache kap e konpayi imobilye a son fraz chèlbè wi se fason pouw di koutye wi yo pa vle di koutye paske koutye a twò lèd pou yo kòm se leta yo pa di koutye men yo di konpayi imobilye men m konnen son koutye e tout sa se poum diw ke nou fèk kare nan tenten Paske prensip kontinite leta pa genyen l pou wè se minis Dorcé k ap di l met kote chanje kay. Pase e dezyèmman sa fè on mwa depi jistis lan ajenou, on mwa depi nou pa fonksyone, on mwa depi n atè, on mwa depi malere malerèz pa ka parèt nan prizon, on mwa depi asiz pa ka òganize, on mwa depi moun yo arete de manyè ilegal yo pou kesyon swadizan chèk yo, yo nan prizon. Donk nou mande leta, nou mande premye minis lan, nou mande minis jistis lan degaje l kou mèt Jan Jak tout afè se sant pou l jwenn yon lokal pou relokalize tribinal la paske moun ki nan prizon pa ka soufri jistisyab yo pa ka soufri e laksis leta nan kesyon rechèch lokal pou tribinal la konstitye yon vyolasyon dwa moun e sosyete an pa ka fonksyone konsa nou pa ka pwone eta de dwa Nou pa nou ka pwone yon eta kote nap di nap fè pwomosyon pou dwa moun epi pou pou jistis nan peyi a menm yon lokal nou pa genyen. Dènyèman la gen yon machin kap pase bò tribinal la yo di men izo nan mwenske 10 minit tout moun lage tribinal la yo di yo jwenn nèg a vès kap vole dèyè mi vès chire poukisa? Nèg ilegal ap kouri pou nèg ilegal. Men nan ki peyi n ye? Donk jistis lan merite yon lòt konsiderasyon. E m panse mesye fò n serye lè n ap fè politik. E popilasyon ayisyèn nan, moun k ap gade m la, nou menm nan nivo kado, kabinè advocatus, n ap toujou kanpe bò kote w, n ap toujou defann ou pou n wè si omwen n a gen yon lòt jistis, yon jistis ki granmoun tèt li. Wala. Ok, Mèt Andre, men kounye a dosye politik. Plizyè siyatè akò Montana yo chita pale. avèk siyatè akò 11 septanm yo. Nou konnen alò te toujou gen pwoblèm sou modalite dyalòg la. Di m kisa, èske se yon priz de kontak pou defini kisa k ap nan meni oubyen se negosyasyon yo ki kòmanse efektivman? Wi se yon priz de kontak paske gen prereki, gen prereki. Sa fè m pa vle opine, m pa vle antisipe. Se yon priz de kontak li ye paske koute lè nou pral dyaloge on dwa definir sur quoi va-t-on dialoguer. Se trè enpòtan paske m pa al chita m gad bèl figi w. Bal chita m gad ki pafon w mete Bal chita m gad ki tenis w achte Ki soulye ki shoes ki si w ki rad ki si w non On parle de peyi E mwen menm kòm avoka m ap tou di moun yo sa Moun k ap dyaloge yo senserize le dyalòg Pa gen koumann la Pa gen blofè a E pa gen matomann la E pa gen nèg k ap di m te siyen m pa t wè men m pa t siyen m te wè M panse ke popilasyon an ap swiv pwosesis de dyalòg sa E nou t ap chache konsensis lan nou bezwen l E m ap di tout moun ki nan komisyon de dyalòg la, mete enterè pèsonèl nou de kote. Se trè enpòtan. Si n ap fè peyi, si nou vle konbat ensekirite, konbat gang, konbat lavi chè, m ap repete l, konbat lavi chè, konbat rarte gaz, konbat kriminalite, konbat feblès jistis, il fo kòmanse pa se transande. Popilasyon ap soufri e nou menm se pou enterè e nan enterè popilasyon nap batay paske nou vle ke mizè pèp la soulaje e m pap di lap eradike non men sepandan il faut une stabilité politique pour avoir une stabilité conjoncturelle pour que tout organisme anndan leta fonksyone kòrèkteman donk Prise de contact la kòmanse, m kwè jodi a la gon rankont ankò, rankont la ap kontinye, donk nou restons confiants et le consensus aboutira. Merci. Gen moun ki ap site yo di se tan pèdi paske yo pa kwè nan senserite premye minis lan tèlman parèt byen byen enstale nan pouvwa sa, èske w kwè sa ap abouti a kèlke choz paske e tan pase moun yo toujou gen pesimis toujou gen moun ki pesimis m pap di sa paske nap fè peyi lè sa wap tande sa moun ap di franchman wap avanse wè sa m di w non atandon. E nou menm nan nivo Montana, on a fè se ki devrait être fè, wè sa m di w an nou avanse, mwen menm m panse ke n ap tann, nou konfyan n ap priye, paske peyi a pa ka soufri ankò, e Ariel konnen peyi a pa ka soufri ankò, Ariel konnen l gen anpil pwoblèm. Si gon nèg ki pi ki ki pi an m pa konnen ki pa alèz la ditou rele Ariel Henry. Ariel Henry gen plis enterè pou ke konsensus la abouti ke Montana. Paske nou menm nou vle arive yon solisyon konsansyèl, nou vle arive yon stabilite politik, il faut sinceriser le dialogue, pa vini pou panse ke m pral batay pou tèl ministè, pou tèl pòs, se pa sa. Voye sa yo de kote, mete enterè popilasyon devan. Se sa n bezwen. M bezwen travay, m bezwen ede moun, m bezwen plede, m bezwen al nan asiz, m pa kapab paske pa gen stabilite politik, paske pa gen sekirite anndan peyi m, kidnaping. Donk tou pase par ce consensus e ki aboutira a une stabilité politique e ki pral gen lòt konsekans sou fonksyonman sosete a. Antouka merci la famille comme toujours.